Kyèèt menn kyèèt ou plen tout tou a ii menn Shit Mezanmi ou kwè map jwenn yon lòt konsa kyèèt Kòm m gen m gen 2 la toujou Shit Talè lè w pa kapab ankò ma pran lòt 2 yo Ooh Shit Gadon gadon baay gadon baay.